Medam e mesye, zanmi konpatriyòt, TV lakay Haïti.com yo, nou kontan antre lakay ou ankò yn fwa e sa se dènyè videyo nou e pou aswè a e nou pote tout dènye aktyalite yo pou ou, tout dènye e donk e fè. ki domine e dosye Joseph Lambert a e nou vini avèk tout dènye detay yo pou ou e sou atak sa ki fèt sou senatè a prezidan sena e donk ki pral rive nan fen manda li e gen anpil moun ki estime sa son teyat gen anpil moun tou ki di bon kisa kap pase la poukisa se nan fen manda Joseph Lambert epi atak Sa a touswit vin fèt la a, e gen anpil moun tou k ap poze tèt yo kesyon, men èske Joseph Lambert serye, oubyen misye sou fè ti komik? Antouka, Joseph Lambert ki li menm prèske pèdi yon grenn zye li, e nou pral envite w wè foto a, kòman Joseph Lambert, misye gen donk banday ki kouvri zye l paske zye a ta. ble e preske pete selon sa nou genyen kom enfo kmasyon e nou pral envite ou tande yon odyo yon sitwayen ki li menm te prezan sur les lieux ki tap esplike koman Joseph Lambert e byen se misye menm ki ateri nan baz neg yo pou al pote machin blende yo bay neg yo paske e gen chofè a ki te di li, donk an nou pase yon lòt kote, men misye te estime se la menm pou l pase, yon fason pou l te ka pote blende a bay nèg yo, selon sitwayen sa a ke nou pral fè ou tande nan odyo sa a. Nou pap pale plis ke sa, nou pral envite ou an tande detay yo anndan videyo sa a. E pa bliye ou menm ki poko abòne avèk nou, se moman an menm pou fè sa pandan w ap gade videyo sa a, yon fason pou pa rate pwochèn videyo nou yo. Bòn ekout tout moun, n ap tounen pou yon pwochèn videyo. Okin pou gen twòp reyaksyon, pou n pa di okin reyaksyon, bò kote òm politik yo nan peyi Dayiti. Nou konnen Joseph Lambert antanke prezidan tyè sena a, jisteman se yon moun ki gen yon, jisteman yon, antanke ansyen prezidan tyè sena a. Men pa bliye moman ke li te sibi atak la, enben li tap prepare se te dènyè è li antan ke senatè de la repiblik enben jiska prezan nou wè e bò kote sektè politik la poko gen okun reyaksyon enben sa ki etone anpil moun enben Joseph Lambert ki li menm e surnome zanni e animal politik medam mesye animal politik youn nan de youn nan e de pi gwo E animo politik ki gen nan peyi Dayiti, nou konnen Youri Latortue e Joseph Lambert, ebyen jiskaprezan, menm kòlèg li e animal politik Youri Latortue poko konnen, poko jisteman pale, èske li pral pale, èske l pa pale, ebyen sè la kesyon kon se poz, men jiskaprezan nou wè Ariel Henry de son kote, jiskaprezan pa menm leve ti dwèt li Ebyen Jiteon pou l ta menm swete bon retablisman a Joseph Lambert sa vle di sa montre w non sèlman ki ipokrizi ki genyen nan sektè politik la men nou konnen ti revore genyen men yon lòt kote popilasyon an yo menm nou kapab di bò kote pa yo anpil reyaksyon popilasyon an ki yo menm souvan di se menm mesye sa yo ki te nan paleman an ki t ap bay bandi tete ki pa t fè anyen pou te anpeche bandi yo menm yo Donk nou byen presize l pou medam mesye, bon sa pa etone nou tou hein, venan de ekip Ariel Henry an, nou pa kwè ke Ariel ta pral di yon mo, men kanmenm rezon ki fè ke nou oblije site non endividi sa, paske nan moman nap pale la se dife ki genyen nan kan dyab la la, dife nan kan ènmi an la se senpleman Nou oblije presize ènmi paske keseswa Lanbè, keseswa Ariel, yo tout pa gen youn k ap travay nan enterè peyi Dayiti. Yo tout se nan enterè e Kò Gwoup y ap travay, nan enterè entènasyonal lan. Yo pa la pou Ayiti, kiyè domaj e regretab. Men nanpèch, w ap gade medam mesye, nou sot apèn anonse w, nou di ke jisteman, ebyen gouvènman brezilyen an bò kote pa yo, Jacenaro ebyen nou wè fanatik li yo anvayi paleman ebyen bagay la tèlman grav kòm nou konnen ekip Ariel Henry an son gwoup nèg e mesye sa yo ap chache senpati piblik lan yap chache yap chache kòmsi opinyon yap eseye wè si gen moun ki kapab kanpe bò kote yo ebyen jisteman Ariel avèk tout ekip li yo gentan twite yo gentan voye senpati yo bay nouvo prezidan ki la an palan de Lula donk pandan se tan Joseph Lambert ki la medam mesye ki viktim ki manke mouri pa gen yon moun ki nan ekip Ariel lan pa gen youn ki twite menm lè se pa ipokrizi menm lè se pa ipokrizi medam mesye pa gen youn ki voye senpati yo bay Joseph Lambert eske sa etone nou non sa pa etone nou piske yo tout se menm stratejan yo genyen Ban nou fo tande odyo sa e gen youn nan moun yo ki te sou plas la ki ap eksplike ki sa k pase reyèlman. Jan nou di l, nou ankò la, nou pa gen ankenn konfimasyon ke sa sitwayen an ap di an ke l vrè a san pou san etan done pa t gen youn nan nou menm ki te prezan. Men nanpèch, men kote Lanbè al chèche kò l, al chèche, al, t ap chèche lanmò medam mesye. Nou byen presize l. Tande sa pou nou. Promo banm di w. Mwen menm se anba a m te ye nan kafeterya nan moman gen yon polisye ki detache avèk misye avèk yon lòt sekirite paleman. Yo vini yo di wi yo atake yo fè atak sou senatè Lambert nan wonpwen an ansanm avèk yo. Lambert te gen yon lòt senatè ansanm avèk li tou. E polisye a ki di konsa ke Pandan y ap desann nan ri dèkazèn, lè yo rive nan gran ri ri dèkazèn, li di yo, an nou pase pa devan kafeterya pou nou desann bò brh pou nou ale kote m prale a. Misye di, misye fon kòlè e li k ap kondwi, e senatè a k ap kondwi. Li fon kòlè li di, sa n genyen n pa ka pase la a, sa n genyen n pa ka pase la a, epi Li pike tèt desann. Lè l prèske rive nan wonpwen an, nan ri dè kazèn nan, e, li menm ankò, li di, o, li di nèg yo, m won nèg avèk zam la a k ap travèse, lòt bò lari a wi, k ap travèse wi. Polisye a di, enben fè bak non. Misye kanpe. Ou tande? Li kanpe. Kounye a, e lè nèg yo fin travèse, Knya nèg yo prente sou machin nan e lè sa misye ap fè bak epi li rele anmwe lap rele anmwe li di woy di nèg yo rive nèg yo rive sou nou nèg yo rive sou nou epi li menm li kouri ouvri pòt lal desann machin nan blende malgre yo di misye non pa desann polisye a gentan ouvri pòt la li menm poul mete bal nan bò kote polisye a prente zam li an e nan bò a misye al pase ankò e polisye a paka tire si polisye a tire misye kap pran bal ok epi misye kouri Kounye a, pandan misye atè a epi polisye a di, Enben, senatè Etyen kò nou kouri non. Bay, kounye a misye kouri, epi nan kouri gen yon moto ki t ap vini, li menm avèk lòt senatè a epi yo pran moto a yo kouri al bay Spap. Ou tande m? Kounye a la, polisye a avèk lòt sekirite paleman an epi yo menm yo oblije dezangaje, yo tire anpil tou, yo dezangaje epi yo pase bò brh la, yo pase devan achiv, yo vire nan koub bò brh la epi yo monte yo vin nan komisarya yo menm. Machin nan ret nan wonpwen an. Kounye a, lè yo voye Lè kafeterya ale, yo jwenn nèg yo gentan pran blende a. Daprè ou menm, e pa pote nèg a, pote, pote blende a fè, fè nèg yo kado anba a? Li fè nèg yo kado yon blende pou nèg yo ka sikile alèz? E pa jwèl yo ye? Poukisa lè polisye a di l, pa pase, pa desann nan dwat nan ri, nan ri dè mira, dè kazèn nan, li fè kòlè, li di yo, sa n gen n pa ka pase la a? Li konnen misye gen randevou pou pote machin nan bay nèg yo. Dayè, si nèg yo t ap ti, t ap tiye misye, yo t ap tiye misye. Paske misye gentan desann kote lanmè ka kouri. E nèg yo, yo plizyè gentan travèse lari a, yo rive devan machin nan. Si nèg yo t ap touye l anben, yo t ap touye l. Ou konprann? A vle di, ann serye, pa gen yon nèg ki t ap gentan dezangaje. Se vre machin nan li blende, men, èske nèg yo t ap ka rete anndan machin nan pandan yon pakèt tan, pandan nèg yo ap tire sou yo? Non. E sa konfime. Epi dayè, jan nou di l, manda Lanbè ap fini, sa se yon rezon de plis, en, sa se yon rezon de plis pou Lanbè ta pran kòd. Se yon rezon de plis pou yo ta arete Lanbè, se pa lòt bagay. Se pote, se pote l pote blennde an bay mesye yo. Nou te di sa. E ou menm ou te gen rezon, ou te gentan di sa se yon pyès teyat. Tout moun te di l. E dayè, vòs lan rekonfime l, medam, mesye. Men, bagay la trè grav. Bagay la trè grav. Men nan ki sa nou pran avèk swadizan de senatè anndan yon peyi. Wi, Lionel. Eben, evidaman, Djimi, nou t ap tande jisteman e vòs la kòman jisteman e Joseph Lambert li menm li t ap eseye tante pote blende a bay mesye yo e jiskaprezan nou kapab di. E la preuve en est bien grande, se pat gen volonte bò kote misye pou yo te jisteman fizye Lambert, pou yo te mete fen nan lavi Lambert, e kon apre moun ap di se bon pye Lambert ki sove la, se pat se pat sa pyès, Lambert daprè vòs nou tap tande a la, si se pa si se pa manti enben kote ke konfrè Guilmette li menm te twouve l nan kafeterya fè konnen Joseph Lambert, li tap fè rèd avèk ajan sekirite li yo, li tap, e se li menm ki te pran volan an, ki mennen, ki mennen e ki pase nan direksyon kote mesye yo ye a menm avèk jisteman e machin nan, e ben a finalman lòske la jwenn mesye yo, e ben li wè mesye yo ap vini, e ben Joseph Lambert li menm se premye moun ki ouvè pòt machin nan ki desann, e sa vle di sanble wè ske se ta yon kou ki byen moute. Nou pa konfime men daprè sa, eben, daprè fason sitiyasyon prezante la, nou kapab di se pa paske Lanbè twò konn kouri, se pa paske Lanbè twò, Lanbè vle pli gen chans, men son bagay ki sanble byen moute. Men jiska prezan lè w ap tande langaj pwofesyonèl, eben, sitwayen ki t ap pale a, lè yo di w e mesye yo te dezangaje, sa vle di kisa? Se pa sèlman blende a mesye yo pran, men zam ki te jisteman nan men ajan sekirite, nan men polisye yo tou, eben, Lè yo di w dezangaje sa vle di mesye tou yo petèt pwobableman yo lage zam nan atè ebyen bandi yo menm yo blende a donk sa vle di mesye Vilaj Eliòk yo menm vin ranfòse yo davantaj pa rapò avèk blende sa ke senatè Joseph Lambert li menm jisteman pote bay mesye yo se pou ou konstate mesye Joseph Lambert se pa konnen li pa t konnen ke mesye yo la sa vle di se yon sanbrèt li gen se tankou ki byen moute donk men ki kote nou men nan kisa nou tonbe nan larepiblik. Pou yon senatè ap pote jisteman blende bay bandi e mesye yo la aktyèlman la ki vin bokou plis danjre ki non sèlman gen blende e an posesyon yo pou yo kapab kontinye fè ekzaksyon ebyen se de la pa de Joseph Lambert aktyèlman la nap gade ebyen yo fon yon bò kote zye li ki sanble di se ta yon katou ki ta kole bò zye li ebyen kote yo palo de Joseph Lambert li menm li ta pèdi yon zye l se prèske menm ti bagay ki te fèt sou E ansyen senatè Nenel Cassy nan Delma 48 la kote ke li di misye te aranje avèk moun pa l pou fè tire sou li sa vle di nou wè sitiyasyon nan yo sanblab de sa k di ankò ek fwa se konsa nèg isit ap moute fim se pa di nou di Joseph Lorent te sipoze mouri men sepandan nou konprann jwèt la ebyen ou menm k ap swiv nou la k ap tande nou anba lay la k ap gade nou ebyen ou ka ap eseye konprann nou pa timoun piti nou wè kòman kou a li menm se yon kou ki te byen moute di. M panse ke medam mesye sa nou panse si nou ta retande voice lan medam mesye ban nou repase l pou ou petèt ou menm ki apèn branche epi nap mande w tande l avèk yon lòt zòrèy soyez un peu plus attentif jan ke ou te gentan di l ebyen sa son pyès teyat mesye map di nou rete trankil Peyi dayiti m konnen gon gwo komedyen ki rele Jesifwa epwi tout lòt yo pa kanpe sou anyen epi nap salye Bicha egalman kòm gwo komedyen nap salye tout bon komedyen yo vrè komedyen nou men lè senatè mesye nou merite kòd yn fwa de pli medam mesye an nou tande voice lan soyez attentif silvouplè. Pou mwen banm di w, mwen menm se anba a m te ye nan kafeterya a nan moman gen yon polisye ki te tache avèk misye avèk yon lòt sekirite paleman. Yo vini yo di wi yo atake yo fè atak sou senatè Lambert nan wonpwen an ansanm avèk yo. Lambert te gen yon lòt senatè ansanm avèk li tou. E polisye a di konsa ke Pandan y ap desann nan ri pa nan ri dè kazèn, lè yo rive nan nan gran ri ri dè kazèn, li di yo, an nou pase pa devan kafeterya pou nou desann bò brh pou nou ale kote n prale a. Misye di, misye fon kòlè, e li k ap kondwi, e senatè a k ap kondwi. Li fon kòlè, li di, sa n genyen n pa ka pase la a, sa n genyen n pa ka pase la a, epi. Li pike tèt desann. Lè l prèske rive nan wonpwen an, nan ri dè kazèn nan, li menm ankò li di, o, li di nèg yo, m wè nèg avèk zam la a k ap travèse lòt bò lari a wi, k ap travèse wi. Polisye a di, enben fè bak non. Misye kanpe. Ou tande? Li kanpe. Kounye a, e lè nèg yo fin travèse. Ni a nèg yo printe sou machin nan e lè sa misye ap fè bak epi li rele anmwe lap rele anmwe li di woy di nèg yo rive sou nou nèg yo rive sou nou epi li menm li kouri ouvri pòt lal desann machin nan blende malgre yo di misye non pa desann polisye a gentan ouvri pòt la li menm poul mete bal nan bò kote polisye a printe zam ni a e nan bò a misye al pase ankò sa vle di polisye a paka tire si polisye a tire misye kap pran bal ok epi misye kouri. Kounye a pandan misye atè a epi polisye a di men senatè Etienne kò nou kouri non bay kounye a misye kouri. Vwala medam mesye nou tande misye kouri m pa fin tande m pa fin fin kite nou tande tout paske nou te deja tande l men disi fen emisyon an nou gen pou nou retande l egalman e an nou avanse n ap tou pwofite salye Salomon ki vin jwenn nou e m ap di nou trè byentou ebyen Joseph Lambert sera a l'affiche medam mesye meni meni pase etan done ke se fim l ap fè nou menm nou deja prepare pou li. Men senaryo a. Salomon nap salye ou menm ki apen branche la ki vin jwenn nou la. Mwen salye w Jimmy, mwen salye Leonel. Men Jimmy, pandan m salye Leonel la, map swete nan rezolisyon 2053. Wè sa li enterese m anpil. Rezolisyon 2053 a, sanksyon yo te pran kont 2 seri de moun. Yo pa t pran 2 seri de moun kòm sanksyon pou bèl figi, pou bèl vizaj. Yo te pran sanksyon kòm 2 seri de moun.